Bondye beni nou, nou salye nou dan le non presye de Jezi Kris ki gen tout pouvwa nan lavi an. Fè kè nou kontan pandan ke leson dominika an antre nan moman sa a. Leson mondyal lan prezante e anime pa evanjelis Nicolas Stanley Franesy, Lòm pou Kris. Lòm pou laverite Ann kontinye bay Bondye glwa nan moman leson dominikal lan, nan moman ke nap pataje la pawòl de Dye Dye Dye se yon gras ke Bondye akòde nou ke n pa merite. Menm jan pawòl Bondye di nan Lik 12 vèsè 19 a kontinye Pandan n ap pwofite tan an, n ap pran plezi n, menm si lanmò ta frape nou kounye a, oubyen Kris ta parèt kounye a, se ki kote nanm nou prale? Dapre Lik 12, vèsè 19 a 20. Ou menm k ap jwe nan levanjil Kris lan, ou menm k ap ranse ak levanjil Kris lan, se sa tèks sa n ap aprann nan tèks la, pwofite ti tan sa a. Si mesye lanmò ta pase nan moman ke nap tande leson dominikal lan, ki kote n pral pase rès tan an? Kesyon adrese a tout manm leson dominikal lan, leson mondyal lan. Yon si bèl tèks! Nap antre tou cho nan moman leson dominikal lan. Se sèlman Bondye ki gen nan Bondye ki gen tout avantaj sa yo ki gen tout gras sa yo Ann kontinye bay Bondye glwa nan nenpòt sikonstans pandan ke nap tande leson dominikal leson peyi an Tit leson nou ki di Patisipasyon legliz la nan pwoteksyon anviwònman an Tit leson nou ki di Sòm 115 vèsè 16 an. Nap antre nan premye pwen leson nou. Leson ke nap pataje nan moman sa li gen 2 pwen ladan nan. Leson ke nap pataje nan moman sa li gen 2 pwen ladan nan. Premye pwen leson nou ki di, Wòl legliz la dwe jwe nan pwoteksyon anviwònman an. Wòl legliz la dwe jwe nan pwoteksyon anviwònman an. Dezyèm pwen leson nou ki di, Kòman legliz la ka bay rezilta nan wòl l ap jwe a? Kòman legliz la ka bay rezilta nan wòl l ap jwe a? Yon si bèl tèks do An n tande ki sa tèks do a di Nou jwenn tèks do nou se nan Som 24 vèsè premye. Li di, Se pou Senyè a, tè a ye ansanm ak tout sa ki sou li, waw! Se pou Senyè a, lemonn antye, ansanm ak tout sa k ap viv ladann nan. Dapre Som 24, vèsè premye, nou nan moman leson dominikal la. Pandan ke n ap beni avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy, Amen pa bliye tout sak nan mond lan se Bondye ki kreyel nou sipoze bay Bondye glwa nan nenpòt sikonstans an ni lè sa bon ni lè sa pa bon pa bliye wap koute leson dominikal la leson peyi an leson mondyal lan ann antre nan entwodiksyon leson nou. Li di depi lontan lèzòm te toujou sèvi ak richès lanati te ofri yo pou amelyore sitiyasyon yo. Lòm pa retire kò l nan lanati. Yon kondane yo pou yo mache ak viv ansanm. Se poutèt sa, lòm gen pou misyon pou pwoteje kote y ap viv la. Anviwònman an se pa bagay yon sèl moun, se yo. Byen komen ki ka pataje, ki pa ka pataje. Pwoteje anviwònman an se zafè tout moun nan. Yo di nou anviwònman an pa ka pataje. Waw, tèks la di yon sèl bagay, li di se yon byen komen, se yon bagay ki prive, se yon bagay ki pa nan pataje. Li gen anpil konferans entènasyonal ki fèt sou pwoteksyon anviwònman an oubyen sou kòman nou kapab pwoteje anviwònman kote nou reye a. Nan ane 1972, Nasyonzini te fè yon somè sou tèm sa a. Depi 1972, Nasyon Zini te fè yon somè sou tèm sa depi nan lane 1972 an. Yo di yon sèl pye, yn sèl tè. Yon sèl tè, yn sèl tè. Gen yon pwogram nan Nasyon Zini sou anviwònman li rele NUYE. Sa montre pwoblèm anviwònman se yon dilèm mondyal la. Se gwo koze wi, se gwo pwoblèm nan avèk pwoblèm anviwònman. Yo di se yon pwoblèm mondyal li ye. Li di nan ane 1989, konferans legliz ewopeyen yo te konvoke plis ke 600 delege nan Bale an Swis sou tèm sa a. Tèm nan ki se Jistis, Lapè Sovgade Kreyasyon an. Nou pran egzanp sa yo pou nou moutre valè anviwònman an genyen nan mond lan. A Se pou moun ki konn jere anviwònman yo ki valè anviwònman an gen nan mond lan, nan lemond antye. Epi, men kòman nou menm kretyen dwe enplike nan kenbe anviwònman kote nou ye a nan bon eta. Nan leson nou jodi a, nou pral wè Premye pwen leson, ann antre nan premye pwen leson nou. Yon si bèl leson dominikal lan. Avèk evanjelis Nicolas Stanley Franesy. Pran plim nou, pran kaye nou, kote ke nou pral note vèsè enpòtan yo, vèsè biblik yo ke tèks la bay an. Yo di legliz lokal ayisyen gen pou misyon poze Aksyon reyèl pratik. Yo antre lakay nou. Yo pran egzanp de Ayiti. Yo di, nan kad yon politik, yon tewoloji biblik byen elabore sou kesyon anviwònman. An Ayiti, anviwònman an yon eta kritik. Se verite, tout kote n pase nou wè yon pil fatra, moun ap brile sa yo jwenn nan. Wòl legliz la se reponn ak manda Bondye konfye yo a, Pou wòl lan sansibilize moun yo, frè nou ak sè nou yo, pou nou konprann pwoteksyon anviwònman se pa yon opsyon, se yon lòd, yon obligasyon, yon nesesite. Daprè leson dominikal lan. Se vre anviwònman orijinèl lan, oubyen ansyen anviwònman an, te afekte ak viris peche Adan. Men Bib la montre nou Jezi Kris te vini non chanje sa a. Li korijib, pèvèti nan enkoriptib. Se wòl kretyen pou imite Jezi Kris nan travay pou chanjman anviwònman. Leson dominikal adrese a nou tout. Etanke kretyen nou gen devwa nou pou n fè nan anviwònman an. Nou t ap fè yo pran egzanp de Ayiti. Sa tèks la di se verite. Peyi nou moun ap boule fatra. Paske. Pa gen yon sansibilaz, pa gen yon responsabilite. Yo manke tra, yo manke met tèt yo ansanm pou yo pwoteje anviwònman yo. Nou menm, nou wè se, se wòl legliz lan, se pou l sansibilize pèp la, k ap, l ap anonse pawòl lan pou yo pwoteje anviwònman yo. Sispann fè salte. Sispann boule kawotyou. Paske si nou di n ap swiv Jezi Kris, nou sipoze imite Jezi Kris nan tout sans. Paske lè nou pa pwoteje anviwònman nou, nou koz Senyè a fache. Se sa k koz anpil maladi ap tonbe nan peyi an. Piske n ap boule kawotchou, n ap jete fatra nan lari, sa fè konbyen jou, lè konsa sa rann sante nou afekte. Ay tout vye santans ke nap respire an nou pral peye konsekans an pi devan li pral afekte sante nou li ka ba nou grip li ka ba nou enfeksyon li di viris waw teks la di yon bagay li di Jezi Kris te vini pou chanje sa ki te korijib. Se wòl kretyen pou imite Jezi Kris nan travay pou chanje anviwònman l lan. Nan preparasyon dechire sa a, Legliz Jezikri a rete yon pèp espesyal. Nan 1 Pyè 2 vèsè 9 nou li. Men nou menm nou se yon ras Bondye chwazi, yon bann prèt k ap sèvi Wa a, yon nasyon k ap viv apa pou Bondye, yon pèp li achte. Panse biblik la, Pa meprize kreyasyon an. Li di gen yon otè ki di, Se yon manyen ki montre nou renmen Bondye ak pwochen nou, Nou dwe ankouraje youn lòt kòm Legliz Kris la pandan n ap fè tout sa nou dwe fè pou n pwoteje anviwònman an. Sa vle di mwen menm avè nou etanke kretyen nou gen wòl nou pou nou sansibilize pèp lan pou pwoteje anviwònman an. Paske nou se imitatè de Dye. Nou se yon chwazi de Dye. Li di Legliz la dwe, Legliz ta la tou dwe kite kat mi. Mi, Kote yo reyini yo pou tou soti nan lari. Bay yon egzanp nan netwaye espas kominite y ap evolye yo. Jere fatra yo bon jan pou bay yon egzanp pou lòt yo imite. Tèks la di, Legliz yo sipoze bay pèp la yon egzanp. Pou yo kapab imite. Mèt Fatra di, tout kote n pase nou jwenn fatra, nou wè fatra. Di tou sa, moun yo renmen boule fatra. Se pa, se verite sa tèks la di. Yo di wòl legliz la se. Reponn ak manda Bondye konfye yo an ki kòm sèl ak limyè. Paske se nou ki pou ansenye pèp lan, se nou ki pou ankouraje pèp lan avèk yon sòt de sansibilizasyon pou n kapab pwoteje anviwònman an. Paske se nou k reprezante Jezi Kris an. Men yon tèks la di legliz la dwe koute yon espas pou moun yo jete fatra. Sa vle di lòm nan k ap swiv nou an, k ap tande nou an. Kapab wè gen yon egzanp nan zòn nan nan kote nou rete a. Paske nou se limye. Nou reprezante Jezi Kris. Nou pa kap reyaji menm jan avèk mond lan. Ann pwoteje anviwònman nou. Ann pwoteje zòn kote nap viv lan. Lè sa nap fè kè Bondye kontan. Lè sa Bondye pap fache kont nou. Paske anviwònman pwòp. Tout bagay Bondye ap tande nou Tout bagay je Bondye fikse sou nou Piga nou fè tenten pou tenten Ann sèvi Bondye Ann fè tout sa n ap fè n ap fè l avèk tout kè nou Paske o dènye jou, Bondye pral mande mwen e m avè nou kont tan ki jan n t ap pote, ki jan n te jere anviwònman kote nou te rete a. Se konsa premye pwen leson nou te ye. M ap pran poz mizikal la. N ap antre nan dezyèm pwen leson nou. Ki di, Kòman legliz la ka bay rezilta nan wòl l ap jwe a? Li di, Nou dwe pratik nan aksyon n ap poze yo. Kesyon anviwònman se yon pwoblèm majè, li enplike ladan l lòt paramèt. Legliz la dwe byen jwe patisipasyon li, legliz la dwe wè sèlman prezèvasyon anviwònman an, men li dwe anbarase l ansanm ak aspè sosyal ak ekonomik tou. Aspè sosyo, kiltirèl, ekonomik anviwònman mache ansanm an. Legliz la dwe jwe anpil wòl nan anviwònman. Kòman legliz la ka bay rezilta nan wòl l ap jwe a nan anviwònman? Li di, Responsabilite anviwònmantal lan se yon bagay Kreyatè a mande lòm antanke mandatè ak kolaboratè. Rezilta a posib nèt lè legliz yo manke fidèl yo nan yon vizyon espirityèl mond materyèl la. Ki vle di tou, konprann mond espirityèl la fòk ou byen konprann mond materyèl la. Pedagojik legliz. Pedagoji Legliz la oubyen metòd ansèyman Legliz la dwe chita sou lide ki montre ke pwoteksyon anviwònman chita nan plan Bondye pou lòm an. Lè n ap pale de anviwònman, nou wè relasyon ki genyen ant nati ak moun k ap viv ladan l lan. Nou gen dwa kòm Legliz pou nou montre yon lòt chemen ak mwayen nan rive ak yon anviwònman ki pwòp. Nan moman ke nap tande leson dominikal yo, pastè yo, evanjelis yo, dyak yo, leson dominikal la adrese a nou toutan. Nou gen pou nou ankouraje pèp lan. Nou gen pou n fè pèp la anonse pèp la pawòl lan. Nou vle pèp la nou se egzanp pandan ke n ap pwoteje anviwònman nou. Se sa tèks la di la wi. Lana te konn fache tou paske se Bondye ki kreye tout sa ki sak nan mond lan. Se akoz de peche Adan avèk Èv ki koz tout bagay vin chanje. Ki koz viris sa antre nan mond lan. Waw Nou raple nan leson ki te pase an Yo di nou mond lan tap soufri Nati an tap soufri tou Ki koz yo tap soufri se paske Jan nou fonksyone an Nou pa pwoteje anviwònman Nou jete fatra tout nan lari Vye gaz ki tap degaje. Nèg lan se de bagay ki pa fè kè Bondye kontan. Paske Bondye nan tout detay. Lap kontwole tout sa ke nap fè. Mwen met men nou ansanm pou nou pwoteje anviwònman nou. Paske leson dominikal la lè li adrese a nou toutan. Ann kenbe zòn nou pwòp. Pale eske se li k reprezante nou. Se wòl nou sa etanke kretyen. pou n ankouraje lòt yo aprann pwoteje e ansenye yo ki sa Labib di de anviwònman. Kijan Labib vle nou viv nan anviwònman? N ap antre nan konklizyon leson nou. Li di nou pa konnen kòman w ap evolye nan milye ou ye a, nan zòn ou abite a, ki konpòteman ou te konnen, te konn gen lè ou nan lari, lè ou gen yon fatra nan men ou. Apre ou fin etidye seri leson sa sou anviwònman, Nou wèl bon anpil pou nou gen yon bon nouvèl vizyon. Bon, tèks la adrese ak tout kretyen ki gen responsablite, sans de responsabilite. Kretyen k pral nan syèl yo. Ap moman ke w ap tande leson dominikal la. Moman ke w ap tande leson sa. Nou sipoze chanje apati de leson sa. Paske leson sa l adrese a nou toutan. Tèks la fè referans a nou toutan. Paske nou se kretyen ki pral nan syèl la. Gade sa tèks la di ankò, li di, Apre nou fin etidye seri leson sa a pou anviwònman an, nou wè l bon anpil pou nou gen yon bòn nouvèl vizyon. Nouvèl vizyon se pwoteje anviwònman nou, pa jete fatra nan lari. Li di nou nou tout dwe konnen li se zafè pa nou pou nou pa ka detwi l, nou pa ka neglije l. An nou met men nou pou nou pwoteje l. Sa vle di lè nou fè lè nou pwoteje anviwònman nou nou fè kè Bondye kontan. Men lè n pa pwoteje l tou nou fè kè Bondye fache. Lè sa menm lanati fache tou. Li di, Ann met men nou pou nou pwoteje l. Se Bondye ki ban nou manda sa a, pwoteje anviwònman se yon sin ki montre ke nou renmen Bondye e respekte Bondye, dapre leson dominikal ke nou renmen Bondye e nou respekte Bondye. Wow! Hey si nou pa respekte, si nou pa pwoteje anviwònman nou, nou pa renmen Bondye. Li ki ta boule fatra, boule kawotyou, pou mwen se pi, se bagay sa kap kraze peyi Dayiti. Yo koupe bwa pou yo fè chabon, yo mete fatra nan lari yo, hey tout vye sant sa ke nap respire an, ki ap fè moun pa malad? Vye sant lan pa bon pou vye sant ke nap respire a li pa bon pou sante nou. Lè w panse se yon moun wap fè mal e tèt pwòp tèt nou nap fè mal lan. Ou pa pwoteje vwazen w an. Nou pa pwoteje vwazen nou ki sou kote w lan. Ay nou se yon egzanp paske nou se kretyen. Nou reprezante Jezi Kris la. Bon jan pou nou fonksyone. Nou sipoze yon modèl pou mond sa. Pou kote ke nap viv lan. Paske leson li adrese avè nou tout tan. Se konsa leson dominikal te ye. Nou di Bondye mèsi pou gras li. Mèsi pou favè li. Mèsi pou sal fè. Mèsi pou sa lap kontinye fè. Li te akòde nou moman sa. Pou n te pataje leson dominikal lan, leson peyi an, leson mondyal lan. An n kontinye tande leson dominikal lan, an n kontinye pataje tèks yo, an n kontinye li vèsè biblik yo. Li enpòtan lè n ap tande leson dominikal la, lè nou note vèsè biblik ke nou bay yo. Yo tout enpòtan, paske se aprann nou ap aprann la. Nou vin pote enfòmasyon pou nou de Labib. Labib mande pou nou pwoteje anviwònman nou. Bondye pa fache kont nou. E leson jodi a li te adrese avèk legliz yo nan anviwònman. Ki patisipasyon legliz la te gen nan anviwònman? nan pwoteksyon anviwònman. Mwen fè yon rapèl pou nou, tout lè sa nou kite di patisipasyon legliz la nan pwoteksyon anviwònman. Lè nou te yon tèks dò nou se nan Sòm 24 vèsè premye. Li te di, Se pou Senyè a te anteye ansanm ak tou sa ki sou li, se pou Senyè a, lemonn antye, ansanm ak tou sa k ap viv ladan l, dapre Sòm 24, vèsè premye. Leson ke n t ap pataje a te gen de pwen ladan l. Premye pwen an te di, Wòl Legliz la dwe jwe nan pwoteksyon anviwònman an. E dezyèm pwen an te di, Kòman Legliz la ka bay rezilta nan wòl l ap jwe a. Se konsa leson dominikal te ye. Avèk sèvitè pa nou, Evanjelis Nicolas Stanley Franesy, pou le beni de Letènèl la, tout gras Bondye se pou gran mesi. Konsèy mwen nan moman leson dominikal la. An n pwoteje anviwònman nou. Pami tout sa k sou tè a se Bondye k kreye l. Pyebwa yo, sa ke n ap itilize pou n sèvi yo, se Bondye k itilize yo. Se Bondye k ban nou sante, an n pwoteje sante nou tou. An n sispann boule fatra, an n sispann boule kawotchou, an n sispann jete fatra. Atè nan lari. Paske nou se kretyen. Nou pral nan syèl. Li mande pou nou chanje. Nan leson dominikal. Ke Bondye beni nou. Mwen renmen nou anpil an Kris.